Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout moun anfòm mèsi pou tèt nou branche chanèl nou renmen anpil lan ki se RL prod kap enfòme nou 24 trè sur 24 e 7 jou sur 7 ale se pati pou lèzinfo men jis avan m gen yon zanmi m ki rele m talè l di monchè Ou konn sa k pase? Èske w konnen yon bon maten la ou ka leve la lè w gade ou wè kay ou disèt otè epi lè w gade ou wè pil tè w ap pase anba woulo epi lè w di ey sa k ap pase konsa epi yo di w se bòz vitelòm k ap kraze kay ou paske eee sa m pral di a la li lou wi e se m ta kapab di. Sa kapab konstitye yon eleman de jèn pou chak Ayisyen e sa k fè anpil moun ka pa swete nou repete l men sa deja pran kò nan lide anpil moun nan peyi an la Le mètre se Vitelòm Le mètre se Izo Le mètre se nèg sa yo ki genyen zam nan men yo k ap fè e defè Ban m di nou yon bagay Je twa zami ki abit Pènye Moun yo sot rele m la pou yo di m Monchè fè sa w konnen pou wè sa w ka fè pou nou Pou n pran yon moto pou n wetire kò nou paske bagay la cho anlè a. Mwen m te toujou ap pale a Vitelòm pou m di Vitelòm ekoute frè m paske se Ayisyen ou ye ou ka tande. Kòman fè lè bandi nan yon zòn pou moun yo gen pwoblèm nan? M pa konprann non. Se Ayisyen an ki gen pwoblèm? Ann imajine ou tande yè ki sa k ap di kounye a ban m fè yon ti pale avèk nèg Savyen yo tou. M pa vle kwè kòmsi n ap bay moun anana pou Sizàn paske nou di ke. La police antre lap tire inosan. M swete ke nou menm tou, tande byen wi, nan zòn kote nou ye yo nou pa fè ekzaksyon. Paske m tap tande Luckson ki di moun Ti Rivyè yo, nou mèt poze. Nap tounen lakay nou, nou mèt poze, mwen m pa la pou m fè moun ekzaksyon, m pa la pou m fè move bagay. Men koute menm lè bandi a di sa, li toujou gen bagay li lap fè. Paske n sonje filmòl nèg yo tap bay nan Matisan la. Lòbèy fèt jodi epi sa w tande a la, fiziyad fèt kòm repons nan Matisan. Se pou m di nou ke Vitelòm w ap gade la a se yon Vitelòm ki puisan. E m ap tounen avèk ti deklarasyon sa a pou nou. Jounen jodi a la a, a chak fwa yon bandi site non yon politisyen, menm lè se jimnastik l ap fè, mwen vle ke politisyen an pran lapawòl pou l di, Retire dan w bò pye m, mwen pa t janm nan wou. Kilè nou te konn fè dil? E lè yon bandi ap pale de yon politisyen tou, ebyen, fòk li vini avèk bonjan prèv. Men ekoute! Lide sa a tèlman imans nan tèt nou, sèt istwa de politisyen k ap kole dèyè yo avèk bandi, sèt istwa de otorite ki ap kole dèyè yo avèk bandi. Menm lè yon ti bandi pwèl pete ta di, a li menm li gen kontak Ariel Henry, li gen kontak Frantz Elbe, tout moun ap di, a se vre, se vre. Nou wè nan kisa yon peyi tonbe. Jounen jodi a la yon chèf de la polis li retwouve l nan yon sitiyasyon fò l lave imaj li. Fò l redore blazon l. Men kòman li pral fè sa letènèl? Kòman w pral fè sa lè w gon fòs polis nan men w ki sende, kraze? Hein? Ou tande Okap, moun pran lari, polisye pran lari, Gonayiv, polisye pran lari. Kounye a la, m pral fè nou tande ti pawòl sa Vitelòm te di. Paske imaj yo la. Son yo la, yo pale pou yo. E a chak fwa gen yon bagay konsa ki fèt, m ap tounen avèk yo pou m di, Ekoute, èske ou menm, ou pa koupab? Nou fè pati de peyi a, nous sommes tous des Haïtiens. M pa ka Ayisyen pou m pa ka viv nan peyi m. E an menm tan, m ap batay nan yon gouvèneman, gouvèneman ki gouvèneman, yon gouvèneman asenye. S on sakrifis ke nou te fè pou n akouche gouvèneman sa a. Men tout moun konn kiyès ki kiyès. Men jounen jodi a pandan nou fin asenye san koule epi tout nèg ap pran pretèks. Pou ki rezon ou pa janm tande ke yon nèg al kay Bidjo? Pou ki rezon ou pa janm tande yon nèg al kay Dimitri? Ki zak ou konnen k janm fèt la? Konbyen kay ou tande k kraze pou Dimitri? Hein? Le chef sécurité du président national wi. De la République wi. Nou pa konprann sa kap pase a? De tout mèm, mwen menm, mwen klè ak desizyonm nan. Ariel Henry pa pran responsablite l li kontinye ap kite, m te ka di w fo polisye sa yo, endividi sa yo, bandi legal sa yo ap entimide zòn mwen an, mwen menm map demontre tout moun ke mwen pral frape pye m atè. Dayè, m pa enpòte m pa ekspòte. M kwè ke n konprann trè klè sa m di nou an. M pa enpòte, m pa ekspòte. M pa al achte zam ni m pa al achte bal. Gen yon seri de nèg tou k te nan politik lan oubyen ki toujou nan politik lan, m ap vini avèk dè deklarasyon de moun sa yo. Moun sa yo te di haltela. Paske, rayi chen an di dann blan. Lè 400 mawozo t ap fòme nan Kwadèboukè, y a un dirijan. 1 elu, Jean Ronel Senatus, ki te atire atansyon otorite yo sou baz sa ki ap fòme nan Kwadèboukè. 15 jenn gason yo te gen opòtinite pou yo te kapab detwi pwojè sila. Men jounen jodi a la, a konbyen l ye? M ta renmen nou di m a konbyen l ye? Se pou nou konprann sa k ap pase a. Nou pral chavire konsènan ankèt sou lanmò polisye yo nan Lyankou, direksyon departemantal Latibonit, Soumèt. Samdi 28 janvye 2023, premye eleman ankèt li sou egzekisyon 7 polisye nan komin Lyankou 25 janvye 2023. Daprè rapò sila, atak sa ki fèt kont komisarya li te planifye nan Pòtoprens. Se pa mwen non ki di sa, se Direksyon Departemantal de l'Artibonite. Tande byen, 3 wo grade nan lapolis nasyonal Dayiti, 4 gang ame, Youn nan Pòtoprens, yo sispèk moun sa yo ta enplike. Hum! Nou pral ba ou tout eleman enfòmasyon ki sòti nan ankèt sila a. Ouvri zòrèy ou, tande byen. Sèvis Departemantal de Ransègneman li soumèt bay DDA premye eleman ankèt sou lanmò 7 polisye ki mouri nan atak, sipriz, kont polisye yo nan Lyankou 25 janvye 2023. Atak sila te planifye nan Pòtoprens. 3 wo grade nan pnh la konsène, 2 enspektè jenero, IG ak yon Komisè Divizyonè. Genyen 3 wo grade nan pnh, 4 gang, 3 nan Latibonit, youn nan Lwès, yon òganizasyon politik nan dosye sila. Objektif prensipal, Pwovoke yon kawo nan Latibonit pou kapab debouche sou asasina yon kòmandan nan awondisman Senmak ak DDA pa polisye yo menm. Objektif espesifik, Atake yon komisarya. elwanye, men ki aksesib pou kapab voye fot la sou kesyon tan ki genyen pou ta jwenn ranfò. Asasinen polisye yo pou pwovoke yon pale anpil kont kòmandan lokal la. Libere tout prizonye sou kouvè de levazyon. Soulve polisye yo kont tout kòmandan jiridiksyon Latibonit lan. Atake fizikman DDA. Itilize eleman rezo sosyo pou oryante opinyon an vè yon fot kòmandman an rezon fondamantal atak sila a. BINUH ta pwodui yon rapò favorab sou pèfòmans DDA pandan dezyèm semèstr ane 2022 an. Nan rapò sila a, ki adrese ak Premye Minis lan, Yo ta fè eta lantè nan transmisyon dosye operasyonèl ak bès pèfòmans pnh nan operasyon nan Lè Metwopolitèn depi transfè CD Komisè Divizyonè Jean Bruce Myrtil Direksyon Santral Polis Administrativ ak Direksyon Departemantal Nòdwès. BINUH ta apèsi nan transfè sila yon sòt de gaspiyay resous. Nan katriyèm trimès ane 2022 an, pa rapò ak kontre pèfòmans pnh nan lè metwopolitèn nan e ki baze sou rapò BINUH an, CSPN nan ta pwopoze non komisè divizyonè Jean Bruce Myrtil pou okipe fonksyon DCP a. Direksyon jeneral pnh lan ta li menm refize obeyi ak lòd sila a e pwopoze Komisè lan kòm DDA ak Carl Henry Boucher. Kounye a, ann antre nan manman koze a dirèkteman, paske rapò la li anpil, nou pral nan sa ki pi enpòtan. 25 janvye 2023, yon kowalisyon gang Savyen, Palmist, Liancourt ak mèsenè nan Kanaran atake polisye sou komisarya Liancourt lan. Se rapò la m ap li. E yo lakòz. 6 mò nan ran lapolis. Menm IGA mande DDA pou kapab bay enfòmasyon pandan dewoulman operasyon sila a paske pa gen ankenn bagay ki jistifye. 26 janvye 2023, prizon sivil Gonayiv atake pa gang Raboto. 26 janvye 2023, polisye Sen Mak yo vèbalman atake CP an alòske yo fè tou sa yo te kapab pou sove lavi twoup sa ki te an difikilte. Yo mande ranfò. Gonayiv, ki te rive a tan e komisè minisipal Gonayiv lan, li menm te dezinye pa DDA pou kapab pran kòmand operasyon sila a, an akonpanyan fizikman polisye yo ki te sou tèren Lyankou. 27 janvye 2023, polisye Senmak yo òganize yon manifestasyon ki inisye e òganize pa o grade sila yo nan Pòtoprens. 2 polisye kagoule tante atake fizikman CP Senmak la e ki lanse gaz lakrimojèn nan ansent komisarya a nan kad yon reyinyon ki t ap òganize. Humm, tèt chaje wi mezanmi! Asasina DDA ta sanble planifye nan Pòtoprens e ta dwe egzekite nan Gonayiv pa de polisye nan kad pwochèn manifestasyon nan Gonayiv pou madi 31 janvye 2023. Jiskaprezan konfidansyèl. Komisè divizyonè Jacques Ader. deja kontakte tèt de pon vil Gonayiv pou reyalizasyon manifestasyon sila. Sèvis departemantal ransèyneman rekòmande ak DDA enfòme enstans sila yo pou kapab antisipe. Direksyon jeneral pnh, enspeksyon jeneral pnh, direksyon ransèyneman jenero, direksyon polis jidisyè. Rapò a anpil antouka. Donk, Se yon rapò ki di nou ke lanmò polisye sa yo se bagay ki te planifye paske se nan yon lojik pou kapab gen bouyay ki fèt nan tout peyi a. E yo vize yon seri de gwo tèt nan departeman Latibonit lan. E lanmò sa a li te planifye pa de wo grade, hey tèt chaje wi! E genyen 4 gwoup gang, 3 gwoup gang nan departeman an, yon gwoup gang ki sòti nan lwès. Figurez-vous bien nan rapò nou tabli a yo site Canard. Bon! Kounye a la, m ta anvi poze yon ti kesyon, tou piti, pou m di, nan kisa lapolis tonbe jounen jodi a? Lapolis atrape par la politik e li vin yon poudryè. Tanpri mesye, fè yon jan pou ke enstitisyon sila, bagay yo pa kraze nèt paske. M pa ta renmen se konsa bagay yo fèt. Pandan n ap fè rara, n ap fè politik, n ap fè planifikasyon, n ap fè konplo, men kòman yon seri de fanmi yo menm y ap viv. Paske, lè w touye yon chen li gen mèt, mèt li ap kriye. M pa bezwen di w pou yon endividi Ebyen tout polisye sa yo nou te voye a la boucherie yo gen fanmi e fanmi yo komanse kriye mwen je panse ke se kri inosan ki komanse ap tonbe nan zorey nou o mwen sa ta kapab fè kichòy o mwen sa ta kapab patisipe nan yon lòt konplo pou dejwe yon seri de konplo nasyonal e entènasyonal ki vize kraze peyi sa nèt. Ann koute yo. Bon maten an mwen pa ka rele paran Junior. Humm nou te eseye rele yo tou nou pa jwenn yo e pa Non nou pa nou pa eseye rele yo paske nou pa gen kontak yo. Humm e kòman yo kòman nou te aprann nouvèl lan? Bon e kòman nou te aprann nouvèl lan se se pandan nou rele Junior nou rele l sou apèl videyo se pa mwen non alò M tap relel sou apèl whatsapp mwen pat jwenn li kounya se yon frèl ki relel lè frèl lan relel sou apèl whatsapp li pa jwenn li e aprè li vin relel sou apèl video lèl relel sou apèl video li wè li wè yon lòt vizaj kap tache inifòm avèk jile junior sou li kounya la frè a di oh li di oh ou di oh sak pase kounya la li di sa sa ou gen la menm li di m ka pale avèk frèm nan silvouplè. Pitit fò lan, fò lan fè zèl pou peyi san chapo. Kounya la a, frè Jinyò an di, O, kòman sa frè m nan? Li di, Wi, sa w tande a e sa wi, fò lan mouri. Kounya la a menm kote an, li pa ka konprann, li pa ka kwè sa l tande a. Li kouri la di papa Junior sa. Tout moun sezi. Se aprè lè n monte sou entènèt n ap gade sou tout rezo videyo ti mesye yo yo fè atè an. Bandi yo fè videyo yo kote ke yo maltrete yo, yo boule yo, yo vide plastik sou yo, ponyèt yo kase, bon anfen. Ou te marye avèk li? Bandi pa bay pitit mwen an chans pou l tounen ankò men m konsidere pitit mwen an pa mouri pase m pa gen yon dirijan ki rele m ki di m pitit mwen an te nan travay li viktim pase si pa t gen pitit gason m nan. Silvouplè si yo te ka banm kò a m ta jwenn zo Junior Felix m ta santi m soulaje avèk yon bebe 6 mwa l kite nan menm m pap travay madanm pap travay madanm nan gen 23 zan se li menm ki te kò kay la se li menm men li pitit gason m nan 29 an m te. M pa gen dirijan nan peyi m pitit mwen malad pitit mwen pa malad pitit mwen mouri m pa gen dirijan yo poko janm ka banm kò a Dady Frantz Elbe avèk premye minis lan. Sil te ka banm kò a m tap santim soulaje pase nou pa gen ankenn moun ki rele nou ki di nou pitit nou mouri yo k tankou chen timoun yo te ye sis polisye sa yo tankou chen yo te ye yo gade yo tankou chen gade grenn pitit mwen se chen kap manjel tout moun yo. Toule 6 moun yo se chen kap manje pitit mwen an. 29 an laj, 5 desanm fè l 29 an. Men li, men sa. Bandi. Lè bandi mouri, yo jwenn kò bandi yo, yo fè antèman, yo antere yo. Kouman fè lè yon polisye mouri, yo pa ka bay kò yo pou yo antere yo? Sa vle di se bandi kap dirije peyi a. Se bandi kap dirije peyi a. Nou pa gen leta nan peyi nou mezanmi. Nou pa gen leta. Nou mèt.